Ou pa di wi. Gason pa di. Mwen. Vwa je moun byen tou. Wè lèm plante ti pye mango sa. Moun yo pasem nan tenten. Yo pasem nan bedi yo di oh sa map fè la se se. E bay moun fou map fè la. A ou pa konn enpòtans la nati. Tan zan tan mou zel m bal dlo. Pasem konnen epi manje ti moun yo. Chè vwazen. E ti pye bagay sa hal ye menm vwazin. Kote? Ti pye ha. Sa? Bon m gou zanm an na e m gou mango fransi ka tou. Ah bon. E Fè vwazin plantasyon sa w fè yo la yo mache? E m gen bannann nan wè wè bagay m plante nan nan bayou la m gen kenèp e m bwè di kokoye m gen bannann nan tou wi.